Li pa yon sekrè pou pèsòn sa k pase Laboul la revòltan, manman pitit, papa pitit, zanmi fanmi pran kou e Vitelòm imilye 4 a 5 polisye, li lè li tan pou sa fini e fòk lapolis, leta, moun ki responsab yo di yon mo, sinon pita pral pi tris. Byenvini, bonjou, bonswa tout moun, mwen kontan ansanm avè n Ou konekte chanèl Sofia TV 83, moman pou n prezante ou tout dènye enfòmasyon yo, dram k ap pase an Ayiti pasi pala, tout lajounen se lanmò, tout lajounen se polisye k ap tonbe, kidnaping, se vòl, vyòl, e se bandi yo ki gen lalwa, yo menm ki gen pouvwa detni lavi moun e yo dirije fè sa yo vle. Nan menm kontèks sa tou. Vitelòm te gentan pale. Vitelòm te eksplike klè li pral frape e l pral met pye l atè pral gen konsekans grav. Efektivman, san konte tan, san pèdi tan, lè a rive, Vitelòm gentan met dlo nan je anpil malere malerèz kote l kraze kay, boule kay e touye pou pi piti 5 polisye nan yon sèl kou. Kisa Direksyon Santral Lapolis ta dwe fè? Eske pap gen yon replik ki dwe fèt nan jou sa yo pou kontre kare ekip chèf gang la? Tòsèl la, eske nap rete konsa tou lage peyi a nan men bandi? Medam mesye, koze nap di yo la, yo rete pandant e pèsòn moun poko konnen ki kote repons yo ap soti. Men antretan an nou antre nan detay enfòmasyon an Busta John, ou pral tande deklarasyon Vitelòm yo. Kisa misye rakonte, Vitelòm gentan pran rezo a pou li e l fè konnen li pral frape pi di ankò si tout fwa ekip ki sou plas la pa peye l pa rapò l te patisipe ak asasina ou ankò retire Jovenel sou pouvwa a. Si w poko fè sa rejwenn ekip sa, nou se Sofia TV 83, abòne ansanm avè nou, enfòmasyon ak nouvèl yo n ap pote yo pou ou nan salon lakay ou. Gen de non nèg ki site la, nou menm moun sa yo pa sipoze nan nan entènasyonal la bò kote nou, pase nèg sa yo se yo kap kraze peyi an, jodi an la pandan gen nap tande e fòk nou toujou gen sa nan tèt nou, met sa nan tèt nou. Mete sa nan tèt nou, istwa yè an. Jij pou yo enstale jij yo. Nan chak direksyon anndan peyi an, se yo ki enstale pwòp moun pa yo. Lè w ap panse ke se yon bagay serye k ap fèt, tout se manti. Pa gen youn ki vrè vre. Se yo ki enstale grenn moun pa yo. Pou yo kapab remèt yo byen peyi a e deja 1 ankò nou konnen pwose sele sipoze retounen fèt sou byen Dimitri Vob yo te retounen pou yo bay Dimitri Vob lan pwose sele sipoze fèt paske se yon nou vin wè se yon gwoup vòlè yon gwoup ti visye ki kanpe ki deside pou retounen richès peyi a bay Dimitri Vob se la ke nou wè Batay la, li prale o dela chanjman peyi dayiti a paka pa fèt an nou ale avèk vitelòm tande byen. Nou gen tan dot kiyes kap fè yo dè polisye pa egzanp m kwè e media nou ye map ba nou yon ti filbak trè leje nou gen moriso tout nèg konn moriso ki nan dcpj. Moriso lan dcpj. Se nèg sa yo lò gen kidnaping, lò gen dezaksyon epi yo menm yo gentan pou tout kidnaping ap fèt devan nèg yo, yo konn sa kap fèt la paske se aranjman yo nan dcpj wi. Nou gen Jimmy tout nèg konn Jimmy pi o nivo de la dcpj. Dcpj anko eske nou tande neg yo andan dcpj se yo menm kap fè kontwol kidnaping nan menm lè yo la yo pap yo pap fè anyen okenn chanjman. Nou gen tant d'autres ankò tout nèg konnen yo men por kont nou menm nou la pou n avanse avèk sa ke nou dwe avanse sa k enpòtan pou nou se fè sa lalwa mande pou nou fè nou pa la kòm si pou nap voye monte pou nap fè kòmsi fè pale de nou pou wè ke nap pase pou pi bon. Sa vle di apre 60 apre 3 jou sòlda yo. Ou wè polisye sa tout moun konnen l. Tout moun konn Alex. Alex. Alex ki ta tigrèg nan 95. Ok tout nèg konnen l. Gen tan dot toujou ke nou genyen pou n avanse sou yo. Sa polisye sa gen? A monchè. Ou pa ka di sa l gen ankò monchè. Nèg k ap travay, k ap travay pou se tout li vin se tout. Nèg k ap fè segrestasyon. Tande wi. Sa se kote lè l mete fo cheve. Lè met fo cheve a pou fè kisa? Kidnaping. Chak kidnaping yo fè yo fèl sou do vitelòm inosan paske eli ki pigro kidnapè k gen an ayiti. Sa vle di yo fè w sèvi pon. Yo fèm sèvi pon yo fèm sèvi zòrye epi yo menm pou yo ka pase e pandan se tan kòb yo ap bay chak jou regilyèman bò monte crespo a kiyès kap pran n ba kòb BLTS. Bakòp BLTS kap pran kòb yo de polisye ki nan kidnaping anndan peyi an e se menm nèg sa yo ki nan dcpj se menm nèg sa yo yo menm e pa mwen menm kap dil non. Travay pou se tout li vin se tout. Tande. Alex Alex ki ta ti Greg nan 95 ok tout nèg konnen l gen tandot toujou ke nou genyen pou n avanse sou yo Sa polisye sa genyen? A monchè ou pa ka di sa l genyen ankò monchè nèg k ap travay. kap travay pou setout kliven setout nèg kap fè segrestasyon sa se kote lèl mete fo cheve lèl met fo cheve a pou fè kisa kidnaping chak kidnaping yo fè yo fèl sou do vitelòm inosan paske eli ki pi gwo kidnapè gen an ayiti yo fèm sèvi pon yo fèm sèvi zòrye epi yo menm pou yo ka pase. E pandan se tan kòb yo ap bay chak jou regilyèman bò Monte Crespo a, kiyès k ap pran bakòp BLTS? Alèk swadizan kòm yon polisye revoke epi Alèk gen aksè pou bakòp ap ba l sekite l ap fè kidnaping 24 sou 24 epi y ap di se mwen k ap met nèg k ap kanbriyole moun, k ap sekeste moun. Èske n ka konprann? Ki kote peyi a prale? An nou klè, imajine nou nou pase sou wout la, jan nou wè wout la fème a, ki bandi k ka pase pou l al fè yon zak nan wout la? Nou te konprann? Tande wi, imajine nou jan wout la fème la, ki bandi k kapab pase pou y al fè yon zak? Nèg yo mechan an ayiti e non nèg yo la yo pap retire nèg yo tout non sa yo yo bay la yo la nèg yo la nèg yo stil anndan peyi an se menm nèg sa yo lè w wè w desann nan èpòt lan yo gentan rele men tèl moun men tèl moun men tèl moun nèg yo la atè an men yo pa vle chanjman peyi a fèt vre. Tande byen! Eske n ka konprann ki kote peyi a prale? An nou klè. Imajine nou nou pase sou wout la, jan n wè wout la fème a. Ki bandi k ka pase pou l al fè yon zak nan wout la? Nou te konn tande sa nan zòn nan? Ki jan fè pa egzanp kal Miracan ta tout otorite yo bò kote m nan yo n pa janm kidnape? Poukisa e malere sèlman k ap kidnape? Tande! Èske n ka konprann ki kote peyi a prale? An nou klè, imajine nou nou pase sou wout la, jan n wè wout la fème a, ki bandi k ka pase pou l al fè yon zak nan wout la? Nou te konn tande sa nan zòn nan? Ki jan fè pa egzanp kal Miracan ta tout otorite yo bò kote m nan youn pa janm kidnape? Poukisa e malere sèlman k ap kidnape? Pou baz 3 jou, nan 3 jou sa yo pa reponn ou, ki fòm mouvman w lan pral pran? Mwen p ap di Moyiz Janchal kite m nan wout, ni m p ap di Senatus kite m nan wout. Politik, isi se rèl ka makorèl. Rezon, nèg yo lè yo vle al negosye yo konnen w se Dye. Men map di tout nèg, lè Senatus bezwen m se nan salon kay li m chita pale avè l. Lè Moïse Jean Charles bezwen m li konn kote pou jwenn mwen. André Michel answit answit. Tout nèg konn kiyès ki mwen. M son homme politik. E m fèk kare fè politik. Nèg yo arete yon pakèt nèg yo di se nèg mwen. E poutan si nou ta va arete nèg mwen, nou ta va arete Moïse Jean Charles, nou ta va arete André Michel, nou ta va arete Chilè Louidor. Eske n tande? Nou tap arete Bon senatus menm anfen Se premye moun pou n ta pran Se nèg sa yo pou n ta arete pou mwen Men m di nou sa Nou byen konte mal kalkile E Leon Charles Lè w wè ke Tout moun nan lari la nan frape nou, nou konnen pwen pou ba yo. Nèg yo rive sou nou 3 machin, lòt 2 ap bouche epi nèg yo ap frape. Nou poko gen repons lapolis ditou ditou, sèl ekip sou plas la. Pa kriye, pa gaspiye nou menm, pa gaspiye sa ki trè vèt. Zòn Montay Nwa, zòn Tomasen 32, zòn Grefen, zòn Fò Jak, tout zòn sa yo okipe pa nèg ak zam ki yo menm k ap pete kout bal nan zòn nan depi maten. Dayè, moun nan zòn nan pa konn ki sen pou yo rele ankò tèlman katouch ap fè mikalaw nan zòn nan. Yo deja boule kay. Kazèk ki nan zòn nan epi yo boule kay manman kazèk la ki nan zòn nan. San konte plis pase yon lòt dizèn kay ke bandi yo deja boule nan zòn sa a. E fòk nou di w Yveto, bandi k ap opere nan zòn sa a, gen yon bò ladan l se Timakak k ap opere, yon lòt bò se Vitelòm k ap opere. Sa vle di gen 2 gwoup bandi nan minit n ap pale la a k ap opere nan zòn Petyonvil la ki lakoz ke okenn sitwayen nan Petyonvil pa ka vakye nan aktivite yo. E ki ta fè li jis o nivo de Petyonvil, e fòm di tansyon an li mete o nivo de Taba, piske devan nan lide to a VCT di toutalè a la, se gwo kout bal kap chante tou, piske mesye la nou konnen limit sa se limit Vitelòm tou, ebyen o nivo de o a VCT, komin Taba, anbasad amerikèn kòm referans. Ebyen bagay yo e sa yo pa diferan se gwo kout zam kap chante nan moman nap pale la a e depi l monte depi yè swa tout SOS ap lanse pa rapò avèk abitan nan zòn sa yo onivo de katriyèm seksyon m kapab di lamontay bèlvi onivo de komite ponvil. Kote bandi jou te lèn, bandi ti makak anvayi zòn sa yo, ebyen i jis jan tout moun konprann li, jan tout moun kapab wè aklè, ebyen pa gen anyen pote e kòm nou kapab di ranfò, de twa mil polisye nou konnen nan Petyonvil ki pa kapab reponn sèlman avèk nou kapab di mesye sa yo ki gen gwo bagay nan men yo, ebyen jiska prezan nou kapab di nou poko kapab fè bilan men nou konnen bilan yo vrèman lou ansanm avèk. Dega materyèl, nou kapab di dega kapab gen moun ki mouri tou piske nan voice ou ankò mesaj kap pase sou radyo lapolis la genyen de polisye ki la fè de viktim an atandan nap gen pou nou konfime sa avèk nou kapab di bon swadizan moun ki nan lapolis yo paske mwen menm jodi a la jis jan nou tap li la mwen menm vrèman gen difikilte pou map rele mesye sa yo otorite piske sa kap pase la se vrèman inesikab. e nap gen pou nal fè kòmantè toutalè pa paske sa kap fèt la tout moun konprann li aklè e tout moun wè ki sa kap pase a ann avanse nou jis ann avanse la ann atandan nou ok nan an kòmantè yo. Isto kòm nou kòmanse ak kòmantè yo ann tou fè kòmantè yo nèt al kole paske nou gen yon oman bon èd tan devan nou la ke n ka pale m pa konn si pou pa deranje maestro kòm nou menm nou toujou prese ebyen Isto sa ke nou di w la jodi mwen menm m kalifye Vitelòm kòm yon grapyayis sal. Mwen menm m toujou pran le tan pou map gade jan yo ta mobilize lapolis pou kraze manifestasyon. E gen seri de kò nan lapolis sa ki se de kò prive, lè w pran yon kò tankou swat, lè w pran kò tankou dcpj, ebyen lè leta a deside kraze yon manifestasyon, ebyen ou wè tout kò sa yo nan lari, ou wè tout kò sa yo nan tout kafe. Yvdo, banm diw sa Yvdo, priyorite Dede yo li pa sèlman pou polisye kap mouri. Si si se grèv se grèv se grèv al fè ti sant retou nan mwa desanm nan desanm novanm gouvènman Ariel Henry an anonse ke yap bay televizyon nan katye popilè pou ke moun yo kapab gade mondyal e Nan Baltimore, gen yon nèg y ap chache ki te gwo chèf nan Kanaran. Lè Simon a rale telefòn li, li wè misye nan avi de rechèch lapolis. Yo arete misye. Otomatikman Dedeo gentan reponn li. An nou tande. An nou tande. E jistis peyi a fòk li refèt okonplè. Nèg sa yo k anndan fòk yo revize okonplè. An ale. Surprise. Bon konn poukisa lè yon kanton ap esplike se yon nèg kal nan bakaloreya pandan 5 ane li pa janm pase. Map oblije pranl pou nou. Yon nèg kal nan bakaloreya pandan 5 ane li pa janm pase nou. Epi li wèl di bagay sa m fache m bouke avèk li m bouke. Li di bagay sa m bouke avèl. M pa janm kapab pase mwen bouke avèl. L al nan ministè al fè yon fo sètifika bakaloreya. L al nan ministè al peye pou yo fè yon fo sètifika bakaloreya ba li. Kòm li wè l pa janm pase, l al la e poutan li la wi, e poutan yo pa jwenn non l, yo pa wè l non l non, nan tout gwoup moun ke yo di w ki pa gen sètifika yo. E li menm, l al nan ministè a aprè senk refi ke l pran l pa ka pase, l al peye pou yo ba l yon fo sètifika nan ministè a. Ann tande. Li enskri avè l nan dwa. Li enskri avè l nan dwa. Yo pa wè l? Pèsonn pa wè l. Okenn moun pa wè l. Okenn moun pa konn sa. Li vin jij avè l pou wè depi. Li vin jij avè l. Avèk fo sètifika. Li gen menm kenzan nan sistèm nan. Yo pa. Li fè kenzan nan sistèm nan. Pa gen moun ki wè l, ki konnen l. Pase pa gen verifikasyon an Ayiti. Nenpòt sa, nenpòt. Gen yon moun nan Kanada ki te al dèyè yon ak de, yon ak de nesans. Pase li te al sou Byennèt Sosyal, pase li te vle pou gouvèneman ede l. L ale. lale pou l al dèyè ak de nesans li, yo mande l ak de nesans li paske li te mande yon papye, l al Ayiti l al dèyè li vini li tounen avèk yon ak de desè. Yon ak de desè, Ayiti ba l yon ak de desè wi sa vle di moun nan tounen avèk yon ak de desè pandan se ak de nesans l al chèche, pov malere a ki gen laj avanse lè l rive an Ayiti yo ba li yon ak de desè. Li rantre nan Kanada avèk yon ak de desè pou l pote pou ak de nesans. Imajine nou, nan ki peyi n ap viv an Ayiti. Yo remèt nèg la ak de desè l sa fè dezan l mouri. Èske nou èske nou konprann yon bagay? Pou l pou l pou l pote bay gouvèneman pou yo ede l nan peyi Kanada. Pou yo ka pou l kapab vin sou kont gouvèneman. imajine nou, ann ale. Ann la komisyon de sètifikasyon vin pou sètifye li, li ekri ministè de ledikasyon nasyonal pou yo ba l relve de nòt bak 1 e bak 2 de se majistra. E sèt alò le ministè a ekri a la komisyon, di misye te desann bakaloreya tèl ane li fè tèl nòt, tèl ane li fè tèl nòt, tèl ane, li poko janm pase jouskan n ap pale la a. Pandan 15 an moun nan jij, pandan 15 an lap travay, lè yo al fè yon verifikasyon yo di en en moun sa pat janm reyisi medam mesye. Moun sa pa ladanl epoutan lap travay wi kòm jij an Ayiti wi. Eske nou konprann poukisa ke peyi etranje pa pran nou anyen an? Yo pa aksepte kèlkeswa diplòm ke nou genyen an, yo pa akseptel, yo pa vlel, yo pa apwouvel lan. Eske nou tandel? Eske nou konprann li? Tande! Epi vwala ke yo jwenn yon dokiman ki di misye pa se nan dosye l. Yo jwenn yon dokiman ki fè konnen ke misye, li se yon vrè jij, misye pa se. Pandan ke se menm yo menm, ou peye yo ba w yon fo dosye, yo ba w yon fo dokiman avèk so enstitisyon an menm legal w ap mache sou moun avèk li. E lè y al gade, èske l reyisi vre? Non, li pa t janm reyisi. Èske nou wè pwoblèm peyi an? Donk yo pa sètifye l pou sa. Poukisa? Gen de moun ki di, Bon, poutèt sa sèlman. Men lèjen ne konprann pa. Lè l pran yon sètifika bakaloreya, li pa pase, l di l pase, l bay silans tete, li bay nan ministè a, l vin jij la. Lalwa di l fè fo ann ekriti piblik wi. Medam mesye se la bagay la pi bèl la men kote bagay la pi bèl la tande byen sa tande byen. Sa se 3 zan a 15 an prizon la lwa prevwa pou li wi. Ou moun ke yo pran lan jan de bagay sa yo kom ou wè jij ke ou wè yo mete la. Li sipoze pran ant 3 a 15 an prizon imedyatman yo konstate sa. Imedyatman yo konnen l fòk yo pje, yo pa gen anyen pou yo fè ankò. Lalwa pèmèt pou yo fouke moun sa, mete l nan prizon an pou l pase 3 an selon jan l konpòte l a 15 an prizon. Li gen dwa fè 8 an, li gen dwa fè 10 an, li gen dwa fè 14 an tou. El fè 15 ans l tou pase sal fè a son krim kel fè sou do peyi an lè w fè yon krim sou do peyi an menm Canada ou fè yon krim sou do Canada otomatikman yo pap menm bezwen konnen si w gen kat sitwayènte non si w citizen non paske w fè yon krim kont le peyi se otomatik yap tounen w bak lakay ou wi wap pran prizon epi yo tounen w bak lakay ou paske w vin yon kòm yon teworis anndan peyi sa. Lè m di nou Ayiti gen pou l chanje a, Ayiti gen pou l chanje. Paske tout sa yo, fòk yo kapab konprann, fòk yo kapab wè reyalite sa yo, e moun sa yo fòk nou netwaye peyi an. Sonje pou yo arete wi. Pou l al fè 3 a 15 an prizon. Pa egzanp gen youn nan jij li pa sètifye la yo, yon jij wi, yo jwenn ki gen 7 imèb. Yon jij ki pa jij prezantman pandan ke nap pale la, li gen 7 gwo me gwo kay. Li gen 7 bilding. Yon jij wi, ki pa menm jij non, sa vle di ke lap fè move kou an Ayiti pou yo bal pou yo bal kòb. Li gen 5 kay nan Pòtoprens plis 2 teren. E yonn nan kay yo vlis ke pou yo plis ke milyon dola. Ou konprann? Donk yon jij wi. Donk kounye a. Non men kay sa. Se li konstwi li ou byen achte? Bon, a ben vwala, donk kounye a, imajine w nèg komisè gouvènman, w ap touche 75 mil goud, ou gen madanm, ou gen pitit. Ou ka gen mennaj tou. Ou ka gen mennaj. Pou voye yo, pou voye timoun lekòl, pou voye moun nan studio. A la fen di mwa ou pa gen revni non. Swasann kenn miz goud ou pa menm ka viv avè l non. Kòman ou ka fè ap konstwi kay ki vo 400, 500 mil dola meriken a ki kòb? Eseye ou gen. Eseye ou gen. Eseye ou ka a Jakmèl. 2 majistra ke tout moun konsidere kòm konpetan, tout moun konsidere kòm kredib, onèt, la sipriz yo jwenn non misye pa satisfè. Sipriz. Bon konn poukisa lè yo kantan nan esplike. Yon majistra lan Jakmèl e jiska mentnan yo wè non l pa site. Sa vle di fo ke sa l bay la, li toujou valid. Pa sipriz wi, yo wè non l pa la lan tout moun yo, lan tout majistra yo met deyò yo. Yon majistra Jakmèl. Se yon nèg k al lan bakaloreya pandan 5 ane. Li pa janm pase epi l wè l di bagay sa a m fache m k avèk li, m bouke. L al nan ministè a, l fè yon fo sètifika bakaloreya. Li enskri avè l nan dwa, yo pa wè. Li vin jij avè l, mkwè depi l gen menm kenzan nan sistèm nan, yo pa wè. Tout la komisyon de sètifikasyon vin pou sètifye li, li ekri ministè de ledikasyon nasyonal pou yo ba l relve de nòt bak 1 e bak 2 de se majistra. Et c'est alors le ministère a écrit à la commission, di misye de desann bakaloreya tèl ane li fè tèl nòt, tèl ane li fè tèl nòt, tèl ane li poko janm pase jiska n ap pale la a. Epi vwala ke yo jwenn yon dokiman ki di misye pase nan dosye l. Donk yo va sètifye l pou sa. Poukisa? Gen de moun ki di, Poutèt sa tèlman. Men lèjen ne konprann pa. Lè l pran yon sètifika bakaloreya li pa pase l di l pase l bay silans tete li bay nan ministè a li vin jij la. Lalwa di l fè fo an ekriti piblik wi. Sa se 3 zan a 15 zan prizon lalwa prevwa pou li wi. Se yon jij pou yo arete wi. Pou l al fè 3 a 15 zan prizon. Pa egzanp gen youn nan jij li pa sètifye la yo yon jij wi yo jwenn ki gen 7 imèb. Sèl gen 5 kay nan Pòtoprens plis 2 teren. E yonn nan kay yo vo plis ke milyon dola. Ou konprann? Donk on jije. Donk kounye a. Non men kay sa se. Si nou vle konprann, na konprann. E ou wè nou menm ki la. Fòk nou mete tèt nou ansanm. Pou nou debloke grimas ri sa yo kap fèt anndan peyi a. Ou wè nou menm ki la, eske nou kapab vin lan divizyon antre nou? Non. Ou wè nou menm ki la fòk nou resezi bagay yo, pase Ayiti pouri lè prezidan Jovenel te di gen 5 pwoblèm, koripsyon, koripsyon, koripsyon, koripsyon, koripsyon. Pa gen anyen k bon anndan peyi an. Men kote ke batay sa ap fèt la la, mwen kwè ke antre nou fòk nou remete nou. lan yon direksyon pou nou di en en majistra sa fok li verifye.